Bondye beni w mwen kontan jodi a ankò pou nou kapab ansanm e nan yon bi byen presi nan yon bi byen detèmine nan bi pou nou kapab pataje ansanm la pawòl de Dye donk Siw vini pou premyè fwa sou chanèl sa mwen se zanmiw mwen se frèw Adorateur Bertin Dorvilmar e sou chanèl sa nou pataje ansanm la parole de Dieu nou pataje des music donk nou la pou nou kapab fè tou sa sou chanèl sa donk siw poko abone avèk chanèl la mwen envitew kapab fè sa e konsa ou kapab toujou okouran de tout dènyè videyo ki pataje sou chèn sa. Jodi a mwen vle ankouraje yon moun, mwen vle bouste yon moun ki santi ke lavi a parèt nwa pou li, ke lavi a parèt difisil pou li, e petèt yon moun ki menm ap panse, ki gen de panse negativ, ki petèt menm ta vle fè tèt li mal, ki genyen de panse negativ ki ap twouble li fas avèk. sikonstans difisil, fas avèk de moman nwa ki ap rive sou wout lavi w. Donk mwen vini jodi a pou m ankouraje w e nou vle li ansanm yon pawòl, yon vèsè ke nou jwenn nan Filipyen chapitre 4 vèsè 6. Filipyen chapitre 4 vèsè 6. Men sa pawòl Bondye a di nou, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâces. Donk, jan n te di l talè a, nou la jodi a pou nou ankouraje yon moun ki santi lavi a parèt nwa, ki santi lavi a prèske pa gen sans pou li. Yon moun ki santi ke tout sa l manyen pa mache, tout sa l eseye pa reyisi e ki vrèman enkyè. Yon moun ki ap enkyete fas avèk avni li, avèk petèt sa l ap gen pou l ye demen, sa l ap gen pou l reyalize demen, sa l ap gen pou l konkretize demen. Donk, nou vini avèk pawòl sa a, ki se la Parole de Dieu, yon pawòl ki sèten e veritab, ki di nou, nou pa dwe enkyete nou pou anyen. Nou pa dwe enkyete nou pou anyen. Sa ekstrèmeman enpòtan. Petèt gen bagay ki kapab parèt anpe fitil, anpe senp, anpe banal, donk nou ka santi ke sa pa yon bagay ke m dwe twò enkyete m pou li. Men gen de bagay ki tèlman parèt enpòtan, de bagay ke o zye de nou menm ki parèt, tankou yon bagay ki tankou se yon montay ki pa kapab deplase, donk nou pa wè kote pou n pase, nou pa wè anwo, nou pa wè anba, donk nou jije bon nesesè ke gen dekwa pou nou enkyete nou. Men Bib la di nou pa enkyete nou pou anyen. Ke l te parèt gwo, nou pa bezwen enkyete pou li, ke l te parèt piti, nou pa bezwen enkyete pou li. Menm Bondye k ap regle lè petit choz, se semenm Dye ki ap regle de grand choz nan lavi nou. Donk si l mande pou nou pa enkyete nou pou anyen, men li gen yon bagay li mande nou pou nou fè, Ne vous enquetez donc de rien, mais en toute chose, Faites connaître vos besoins à Dieu Faites connaître vos besoins à Dieu Donk pa enkyete w, men gen yon bagay ou bezwen fè. Ou bezwen fè fè konnen bezwen w yo a Dye. Èske mwen menm avèk ou nou reyèlman fè Bondye konnen bezwen nou yo? Sètèn fwa mwen avèk ou nou al nan lapriyè, Nou rakonte de choz a Dye. Nou, nou di de bagay, nou miltipliye de pawòl devan Bondye. Men an reyalite nou pa fè konnen egzakteman bezwen nou yo a Dye. Nou pa fè konnen bezwen nou yo a Dye avèk presizyon. Se menm jan yo toujou bay istwa sa, yon moun kal kote yon moun kal mande l prete yon cheval. E lè l rive, lal mande moun nan prete cheval la. Li jwenn moun nan, li kòmanse bay moun nan des histoires. Li kòmanse ap mande moun nan kòman timoun yo ye. Lap mande l kòman jounen yè a te ye. Li chita ak moun nan lap bay moun nan des histoires ki pa gen oken rapò avèk rezon presi ke li rann vizit a moun nan. E pandan lap bay moun nan des histoires, yon lòt moun ki te bezwen cheval la prete, li annik vini, li. Di moun nan, Banm 2 minit silvouplè m fon ti pale avèk ou, li pase pa dèyè avèk moun nan, donk li sèlman dil mwen te vin mande w prete cheval ou a silvouplè. Epi li tou bay zanmi an cheval la. Alòske premye zanmi an ki te la depi depi byen dè tan, ki te vini pou cheval la, ki trè sètèneman tap jwenn cheval la, men l pat vrèman vini pou l te adrese pou l te mande cheval la, l tap rakonte dèzistwa. des histoires futiles, donc en ce sens li ale san l pa jwenn cheval la alòske yon lòt ki vini aprè l rive jwenn cheval la. Sa pa vle dire ke Bondye pa gen benediksyon lakay li pou tout moun, Bondye pa gen repons lakay li pou tout moun, men se yon kadfigi pou montre w ke nou dwe fè konnen egzakteman bezwen nou yo a Dye, Nou dwe fè konnen egzakteman bezwen nou yo a Dye, nou pa bezwen ap pase pa katre chemen. Dayè Bondye li gentan konnen dezi kè nou. Donk fèt konèt vo bezwen a Dye pa dè priyè. Pou fè konn bezwen w a Dye fòk ou son moun k ap priye. Fòk ou son moun ki dan lapriyè. Fòk ou son moun ki dan lapriyè. Eske w pran ti tan pou priye? Lè bezwen yo vle chaje tèt ou kisa w fè? Eske w jis rele yon zanmi ou pataje etc. Oubyen eske ou rantre nan chanm ou ou pran jenou w pou lapriyè? Jodi a mwen vle ankouraje w. Mwen vle di w sispann bay tèt ou pwoblèm. Sispann enkyete w, sispann trakase w. Men se le moman pli ke jamè pou fè konnen bezwen w yo a Dye par dè priyè. An nou priye ansanm. Senyè nou di w mèsi pou tan sa. Mèsi paske ou motive nou pou nou sispann bay tèt nou pwoblèm. Se vre na viv nan yon sosyete kote ke bagay yo kapab parèt konplike, na viv nan yon mond kote ke bagay yo parèt alanvè. Men w di nou pou nou pa enkyete nou pou anyen, men nou dwe fè konnen bezwen nou yo a ou menm dan lapriyè. Senyè, ede chak moun ki t ap gade videyo sa a kapab vrèman pran desizyon pou sispann enkyete, pou sispann bay tansyon sik plas nan lavi yo, men pou ke. Yo kapab fè konnen bezwen yo a ou menm dan la priyè. Se priyè nou adrese a ou menm. O non de Jezi. Amen. Mèsi paske ou te pran ti tan pou te gade videyo a e siw poko abone ak chanèl la fè sa e pa bliye pataje videyo a avèk yon lòt sa va ankourajel sa va motivel sa va fòtifyel se te zanmiw frèw adoratè Bertin Dorvilmar orevwar.